Avèk yon nouvèl videyo ke nou pote pou tout fanatik, tout zanmi, tout konpatriyòt nou yo e kèlkeswa kote ou ye nan mond sa a, ebyen n ap swete w byenvini deja e pa bliye ou sou TV lakay Haïti.com si ou poko abòne avèk nou se moman an menm pou w fè sa pandan w ap gade videyo sa a yon fason pou w pa rate pwochèn videyo nou yo. Bon nouvèl nou pote pou ou sou aktyalite a nan peyi Dayiti, dosye ensekirite a, dosye operasyon Tònad 1. ke lapolis presizeman ap mennen nan fyèf chèf gang Ti Makak ak nan Kanaran medam e mesye nan moman nap pale la jan ke nou anonsel e jan nou toujou potel nan plizyè video pou ou medam e mesye chèf gang Ti Makak misye gen pwoblèm Ti Makak misye enben pase anba moulen lapolis e nan moman nap pale la bagay yo pa dous menm nan baz Ti Makak paske. Enben, gentan genyen gwo planifikasyon kap fèt pou konnen ki nèg kap ranplase Ti Makak paske si ou tande gen pi mal ou mèt konnen Ti Makak misye li menm li fè vwèl pou peyi san chapo paske nèg yo souvan di depi ou wè bandi a blese ou wèl pa pale ou mèt konnen enben bagay la rive lwen paske souvan lè lapolis mennen operasyon nan baz Ti Makak lè lapolis vide de twa bandi atè ou tande Ti Makak vin Enben pale, di ke l pa t fè e lapolis pa fè masak vre oubyen pa fè operasyon, pa t gen anyen ki fèt, men fwa sa a, pa gen moun ki wè ti makak, kidonk, misye pran kou tout bon e gen sòlda k tonbe, gen zam ki sezi, lapolis kontinye, enben, ap mete dòmi nan zye nèg ti makak yo. Kant il saji de zòn Kanaran, medam e mesye, nou konnen se la Jeff ap domine, enben, sòlda Jeff yo menm la a, nèg sa yo pran tout Kanaran pou yo, Nèg yo anvayi toutan ona vil e nèg sa yo nan Jerizalèm bagay la pa dous menm kidonk kan Jeff la misye deside enben pou l mete lavi moun Kanaran lavi moun ona vil lavi moun Jerizalèm medam e mesye an danje paske lapolis enben ap gade wè kòman yo ta ka mete fen nan dezòd sa k ap fèt nan Kanaran ak nan Laboul enben kote Ti Makak kote Jeff kote Vitelòm. Nèg sa yo yo fè vrèman pale de yo sèjousi e sou dosye Izo tou enben e nou konnen chanèl YouTube Izo a ki li menm bloke kidonk Izo nan moman la pa genyen chanèl YouTube e gen divès lòt chanèl enben ki te e asosye ak chanèl YouTube la la a anpil moun kòmanse leve kanpe tou enben pou mete yon fen nan chanèl sa yo paske chanèl sa yo se mizik vyolans Se mizik kap sisite moun fè krim fè tout sa kipa bon nan peyi sa medam ti mesye mwen pral envitew gen detay e pa bliye ou sou chanèl paw la tvlakayhaiti.com jodi an se samdi 15 avril 2023 rete gade videyo a jiska la fen nap rejwenn ou sou peu pou yon nouvèl videyo bòn ekout tout moun bon debi de weekend bon samdi nap tounen. E donk Djimy nap kòmanse avèk enfòmasyon yo nou konnen peyi dayiti. Pa rapò avèk reyalite a, nou konnen dosye ensekirite a ki se sèl pwen, men nou kapab di ki trè bòn nouvèl sitou dènye jou sa yo pa rapò avèk lapolis bò kote pa l ki deklannche yon operasyon san kanpe si nou kwè nan la komin de Petyonvil kote ke nou konnen gwoup gang Ti Makak la ki deja te di pase e n ap raple w mesye sa nan moman n ap pale la a misye t al rann tèt li bay Ti Lapli l al jwenn Ti Lapli aprè lapolis fin kraze Pou gang ti makak la. Ti makak li menm se chèf sa nèg ki tounen yon sòlda ti lapli pandan se nan lal mawon anndan gran ravin daprè enfòmasyon ke nou genyen e nou kapab di toujou nan kad dosye sekirite lapolis ki arive e opere de gwo de chanjman onivo onivo sou komisarya onavil kote ke genyen nouvo Kote ke gen nouvo komisè ki enstale nan tèt komisarya sa a o nivo de Onavil kote ke nou konnen gwoup gang Kanaan ki ap dirije pa Jeff la li menm li t ap kòmande lapolis ankò yon fwa. Gen de bagay nou pa ka di la men gen de fò aranjman k ap fèt pou ke yo kapab pote o nivo de la komin de Pòtoprens, komin de Pèrit Petyonvil, komin de Kwadèboukè pou site sa ou sèlman di. Wi efektivan, efektivan e jan nou di la medam mesye m wè gen plizyè reyaksyon, plizyè moun ki ap ekri nou e ki sensèman yo kontan men fò fò nou di l fò n an nou sispann avèk ipokrizi an m pa kwè ke medam mesye pou yo ta fèmen kont chanèl youtube izo m pa kwè ke jodi a la nou ta dwe ap fè deba sou sa M pa kwè nou ta dwe a kòmsi ap pale anpil ap fache ant nou menm jan nou dil an nou konsantre konba paske konba li enpòtan li trè enpòtan an nou konsantre enèji nou fòs nou an nou pa pèdi tan al youn ap tire sou lòt gang se gang bandi se bandi nèg kap fè kidnaping ou menm kap defann moun sa yo pa bliye jodi a la se menm moun sa kap ki ap kidnape pwòp fanmi w se menm mesye sa yo ki ap fè vye bagay sou pitit ou donk Pa fè diskisyon, an nou konsantre enèji nou ayè medam mesye, jan nou di l si nou vle zen fè yon peyi, an nou kòmanse. Evidaman gen plizyè moun ki ap ekri, moun yo di a men poukisa se pa izo yo kòmanse, ebyen fò nou kòmanse kèlke pa. Wi nou dakò fòk yo atake tout nèt san paspouki, San pas fouki se yo tout pou nou atake paske kòman te kapab vle fèm konprann pou nou ap fè pwomosyon pou moun kap fè kadejak sou pitit moun pou moun kap vyole moun pou moun ki anpeche w jodi a la ou menm ou an otaj ou nan prizon nan dyaspora kòman w te kapab aksepte sa jan nou dil medam mesye sesi e yon kòmansman epi evidaman nou gen pou nou pouswiv Laynol an nou avanse avèk aktyalite an nan menm sou menm dosye sa. Ebyen Jimmy nou kapab di bòn nouvèl bòn nouvèl nan ka chèf gang Izo ki menm nan tèt gwoup 5 segond lan onivo de vilaj de Dye nou konnen depi semèn dènyè depi jou pase yo te genyen de mobilizasyon kap fèt nan ka de sinyati de petisyon kote ke nou menm nan ap raple nou te gen menm yon sitwayèn nan Diaspora ki te pwopoze pou yo te fon solidarite pou yo te pote plent pou bloke E pou bloke chanèl YouTube Izo a nap raple w resaman la ki sot pran plas YouTube paske l te atenn ba 100 mil vyou men jan ke nou konnen l kiyès ki abòne avè l se ayisyen men nou kapab di Dimi bon nouvèl nan kad sa kote ke ebyen pòt pawòl YouTube la li menm an palan de Jack Meron ki fè konnen yo efase chanèl yo efase chanèl Chèf gang 5 segond lan paske izo tap fè pwomosyon pou vyolans paske izo li tap li pat respekte prensip platfòm nan ki entèdi video kap pouse moun fè vyolans ebyen li fè konnen yo pa bay izo plak yo pa bay izo plak la pou bandi li bandi Men yo bay zo plat la paske li te atenn ba 100 mil nou ka di 100 mil abòne ebyen nou kapab di Izo ki aktyèlman la ebyen misye la nan kouri pa rapò avèk Fecebook pa rapò avèk YouTube men gen enfòmasyon tou gen mobilizasyon kap fèt pou ta lanse mouvman la. al pou mobilize pou bloke pou bloke kont Facebook izo bloke tout platfòm ke l ye yo ebyen n ap atann men bò kote youtube se ofisyèl desizyon pran e izo nan moman ke n ap pale la li p ap ka kontinye jisteman fè pwomosyon pou vyolans n ap pale w mizik konn ap pase mizik vyolan trè vyolan e k ap afekte ebyen nou ka di kominote ayisyèn nan ebyen fwa sa genyen kanmenm desizyon ki pran bò kote youtube. Izo nan aktyèman la ebyen chanèl li a li efase pou li sèl pou laverite e donk m panse ke yon dosye ankr ki fè anpil moun kontan men nap nap swiv kisa sa pral fè paske izo anonse izo anonse ebyen li li se pa bib li konn genbe l pa pastè. Donk si Théo ta fè sa, ebyen li menm l ap gen pou l pou l pase a l'action. Donk nou pa konnen menm si tèl Izo Izo Vilay de Dye 5 segond nou swete ke lapolis li menm li va di mo pa l yon jou la yon jou pou ke jisteman mesye sa yo kapab jisteman egzakson ki ap komèt pou popilasyon chak jou pou yo kapab rete nan wòl yo. poukwa pa arestasyon ou sinon blesi mòtèlman, se sa ke tout lapopilasyon ayisyèn espè, ebyen de se band ki sapèl gwoup Izo 5 segond ki twouve l nan Limay de Dye. Epi epi an menm tan tou nou gen rezon paske se pa senpleman Izo non paske se pa Izo sèl ki genyen kòm gang anndan peyi an, lè w ap gade Don Kato sa li menm menm se sou TikTok li rete senpleman. Kounya la, etan done l pa ka sòti, li pa ka al nul pa. Mesye sa se sou tiktok ke l rete maten, midi, swa, e menm jan ak Yanick Joseph, nou te pale de sa, epi egalman, ebyen si nou kòmanse sou youtube, mesye sa yo fòk nou atake yo egalman sou tiktok. Paske tiktok la pi mal ankò. Tiktok la se jenerasyon epav eskize mwen, jenerasyon moun ki pa gen anyen pou yo fè. Ok, anpil ladan yo, nou pap jeneralize egalman, map pale w gang sa yo, se la ke gen seri de vye bagay ke yap fè, e lè konsa yo lage l sou tiktok. Donk, menm inisyativ fez youtube pran, e m panse fòk yo fè l avèk lòt gang gangster sa yo, lòt gang sa yo, pou pa di egalman pou n pouswiv avèk aksyon sa. E nan sans sa nou di bravo, men nou pral avanse medam mesye paske nou pa vin rete pou n pale de gang, Etandone nou wè peyi sa chaje ak gang, an nou avanse ladan l nan kad operasyon nou konnen ke lapolis ebyen ki tap mennen plizyè bandi nou di k tonbe san konte sa k arete. Nou gen ekstrè videyo egalman men avan sa ann avanse sou sa. El di men nap pousuiv avèk operasyon nap pousuiv avèk enfòmasyon sila a fwa sa a fòk nou di l se youn nan pli gran viktwa lapolis li menm li al te ranpòte atravè ebyen vizavi de tout baz de gang ki gen nan peyi dayiti ofisyèlman m kapab di defason ofisyèl lapolis rive netralize poukwa pa lapolis arive deloje e baz ti makak la e dan lè otè de petyonvil e gen operasyon ki arive mennen an menm tan tou dan lè otè de petyonvil kote ke plizyè bandi arive bwè dlo bouch yo. Plizyè zam, gwo zam manch long a rive sezi e daprè kominike e polis nasyonal menm, daprè enfòmasyon ki mete deyò pa polis nasyonal la e kote ke nou pral envite w tande e jisteman e ekstrè de de nou kapab di de aktyalite a parapò avèk operasyon lapolis mennen men deja nou di w sila yo ki apèn branche ti makak deja mawon al mawon gran ravin la jwenn ti lapi aprè lapolis fin jwenn bout li E n ap raple yo, anpil nan sòlda Ti Marak yo deja gen bwè dlo bouche ble, deja blese mòtèlman, men lapolis ankò yon fwa di li jodi a la, te genyen ki te a pye dèz nan plizyè zòn onivo de Kafou Douyè an, e genyen echanj de ti ki te gen ant polis nasyonal la avèk plizyè lòt bandi, e ankò yon fwa, vè lè otè de Onavil, onivo de lakomin de Kwadèboukè. Lapolis opere chanjman, genyen e chèf ki arive enstale pou kapab eseye pote yon amelyorasyon o nivo de e Kanaan ti tan 1 pou m pa di, ebyen kote ke genyen e mizajou kap fèt pou kapab pote yon amelyorasyon nan nan dosye ensekirite a pou kapab fè echèk a bandi yo, ankò yon fwa nap envite w tande ekstrè lodyo e pa rapò avèk aktyalite e operasyon lapolis la di. Vwala medam mesye bon nou envite w tande ti ekstrè sa touswit touswit epi pa la swit n ap avanse e n ap raple w li e talè konsa egalman nou pral pale avèk Pradèl epi li posib osi ke nou pale avèk Deniz dayè nou nou pral pale avèk lè de Deniz nou konnen ke trè byen tou Deniz e bò kote pa nou e Deniz Jan Jak li gen pou l retounen devan biwo Nasyonzini ou menm ki pa t konnen pou n kontinye mande jistis pou prezidan. Nou gen pou nou pale avèk li egalman, men nou gen pou nou pwobableman pale avèk lòt dam nan, zanmi nou an, ki t ap pale pa rapò pou nou bloke kont Izo e tout lòt gang yo. Men avan sa, ban n pran ekstrè sa pou ou. Polis nasyonal la kontinye mennen divès operasyon kont gwoup gang ame yo nan peyi a, mobilize inite espesyalize yo ak materyèl pou lite sou tout fòm kont malfra yo. Nan depatman Lwès la, fòs lòd yo kontinye lite kont tout zak banditis yo patikilyèman nan Petyonvil e entansifye operasyon yo nan lide pou trake gang Kraze Baryè a, Vitelòm Inosan ap dirije ki opere nan Tòsèl ak Pènye. Seri operasyon sa yo vize atake tou alye li Ti Makak ki baze nan tèt Petyonvil patikilyèman nan Laboul, Tomasen, pou n site sa yo sèlman. Dimanch 9 avril 2023 a, Bonè nan maten, plizyè inite nan pnh la deplwaye nan komin Petyonvil, presizeman nan Tomasen, nan objektif pou kontinye garanti sekirite popilasyon an. Anplis patwouy polisye ki t ap fè kontwòl woutin nan zòn lan, seksyon Angelou pnh la te sou plas nan kad deplwaman an, yon inisyativ ki te rive kreye yon atmosfè kalm nan zòn lan ak pèmèt popilasyon an sikile libelibè. nan aktivite yo. Malgre bandi yo te rive asasinen 3 polisye nan yon anbiskad pandan yo t ap fè yon kontwòl woutin dimanch 9 avril 2023 a, lapolis la yon lòt fwa detèmine pou mache trake bandi jiskobou. Se sa k fè, kòmandan an chèf pnh la, Frantz Elbé, pase enstriksyon ak tout responsab nan tout estrikti polis la pou yo pran tout mezi nesesè pou yo lite kont goumen san kanpe kont bandi tout plim tout plimay nan peyi a ki toujou gen tandans simen latwoublay nan mitan popilasyon an. N ap souliye, lendi 10 avril 2023 a, operasyon yo t ap rapousib nan Tomasen, komin Petyonvil. Nan kad operasyon sa yo, plizyè bandi tonbe nan echanj kout bal ak lapolis epi plizyè zam wo kalib rive konfiske. Ah medam mesye vwala wi ki konfime tout sa nou tap di an an nou avanse laynol evidaman wi jan nou dil plizyè plizyè bandi k tonbe bravo bravo bravo bravo frè pam. Ebyen dimi nap vin bat ti fòmas yo fwa sa nou prale o nivo nasyon zini kote ke dimi e apa de lajan fòs lòd dazan kap kolekte kap fòs lòd dazan kap vin jwenn chèf gouvènman ki la nap raple w E nan kad yon pwogram imanitè genyen anviwon 21 pwen 21 pwen 6 milya de goud ki deja dispoze disponib a la dispozisyon de chèf primatur la Ariel Henry nan kad pwogram sosyal ki ke li pral genyen poul daprè sa li di la pral genyen pou ke li bay fè kèk jès a popilasyon an e anpil moun deja kritike pwogram sa. Li pou yo mande ki dwa Ariel genyen pou ke lap itilize lajan leta, ki dwa Ariel genyen pa rapò ke Ariel te gen yon manda de 90 jou, 3 mwa, nan tèt peyi a, e jiska prezan pa rapò ak konplisite entènasyonal Ariel Henry mennen la, enben kounye a nou wè se lajan ke l jwenn pou l al bay André Michel, lajan ke l jwenn li pral bay Godzilla petit frère, lajan ke l jwenn li pral bay Marjorie Michel. Pou ke yo fè pwogram sou sa pou kapab pèmèt yo achte konsyans yon seri de moun nan popilasyon an ki malerezman nan sitiyasyon difisil. Men nou wè se pa sa sèlman ki gen. Genyen atravè loni yon desizyon ki pran nan kad yon ko, nan kad yon kominike de près jodi vandredi a kote ke loni lanse yon ramasaj de fon daprè loni.